Vladjimir Poutchin, gason kanson, kontinye fè Etazini kriye, li kontinye fè Almay kriye, li kontinye fè Espay kriye, li kontinye fè Lafrans kriye e li kontinye fè li ta ale kriye. Medam e mesye, bonjou ou bonswa, sa depan de lè n ap gade ou tande nou sou planèt sa nan moman n ap pale la. Nou pral de, nou pral analize, nou pral dekòtike, n ap pot nouvèl pou ou tou. pou n montre w kòman Vladjimir Poutine sa se pa yon nèg ki jwe e se yon gason kanson, yon nèg ki gen tèt byen fèt, yon nèg ki gen sèvo. Popilasyon ris la, yo menm, yo rete koyeran avèk Vladimir Poutine byen ke ou konnen pa tout moun kap toujou pou ou ap gen kont ou gen ki te tante al fè manisfestasyon lèm di w sa gason kanson Poutine li mete prè de 6 mil nan prizon nan moman nap pale la nèg sa se pa yon nèg ki jwe yon lòt kote tou nou gen fanatik nou gen ikrenyen yo yo menm yo te pran lari. Lè m di yo pran lari, yo t ap manifeste. Poukisa yo t ap manifeste? Rete la pa ale, n ap gen pou nou vin esplike w tout bagay sa yo. Ebyen, medam e mesye, avan nou al dekòtike, avan nou pote tout enfòmasyon pou nou, n ap mande nou pou nou rete pasyan. paske gen anpil nouvèl, gen anpil koze ki pral pale nan videyo sa. Men nou konnen yonn nan meyè fason ou ka ede nou avanse, se lè ou abòne avèk chanèl Dany Love la. Kòman ou abòne? Pandan wap gade videyo a, wap gade anba, si telefòn ou an an fransè lap make s'abonner. Si l an anglè, l ap make Subscribe. Si l an espanyòl tou, l ap make Inscrito. Ebyen, w ap gade anba videyo a, w ap wè ekriti wouj la, w ap tape dwèt ou sou li. Apre ou fin tape dwèt ou sou li, epi w ap retire l sou opsyon Personalize, w ap peze ti klòch ki annwa a ki se opsyon Tout. Lè sa a, tout videyo nou lage, w ap toujou gen yo. Wi medam e mesye enfòmasyon yo pap kanpe nap kontinye pale sou dosye Vladjimir Poutine. Kisa Vladjimir Poutine li menm li fè nan moman etazini avèk peyi inyon eropeyèn yo yo te di yo pral met sanksyon tribò pa bò sou Vladjimir Poutine. Ebyen kisa misye fè? Misye ki konnen li son gason kanson li konnen tout sal gen nan men li konnen le mond antye li gen kontwòl mond lan ebyen Vladimir Poutine li menm misye pa ki di nèg yo anyen li kontinye ap fonse sou sou Ikrèn, pase misye konnen byen sa kap fèt la, li konn se Etazini ki dèyè sa kap fèt la. Ebyen misye li fonse sou Ikrèn, lè m di w sa, misye kraze bagay kote yo rele Kyèv sa ki se kapital e Ikrèn. Li andomaje lòt ti vil, moun mouri, jiska dat batay la kontinye. Men nan moman nap pale la medam e mesye Putin li kanpe dan di. Moman nap pale la Putin atake Etazini. Koman li atake Etazini? Etazini depi de tan ap eseye monte dan lespas men yo pa janm kapab. Ebyen men Ris yo yo te toujou ka monte nan espas. paske yo menm yo genyen yon okè motè yo a trè fyab ebyen yo ka ale dan lespas san pwoblèm ebyen etazini ki te bezwen ale dan lespas yo menm sa yo oblije fè paske motè yo a pa rezistan motè yo a paka rive kote yo ta vle rive a se poutin ki oblije lwe yo motè rokèt pou yo vòltije dan lespas Chak fwa nèg sa yo yo bezwen voltije dan lespas se Poutine yo oblije di tonton silvouplè fè m fon fè yon ede m ede m a ede m ale fè yon mwayen pou jere m ebyen lè sa Poutine di pa gen pwoblèm mwen menm se mwen ki ki mèt espas. Ebyen wap banm yon milyon dola. Ebyen etazini ou konnen lajan se vòlè yo vòlè sa yo pa yo pa fè anyen vrèman yo pa pwodwi prèske vrèman pou yo ta gen kantite lajan ou gen ebyen yo di pa gen danje map ba ou yon milyon dola ebyen chak fwa pou etazini ale dan lespas mèdam e mèsye. li oblije mete yon milyon dola sou tab la. Si l aprale nan espas 10 fwa pandan ane a, ebyen gen 10 milyon dola pou Larisi fè avè l. Ebyen nan kontèks sa, medam e mesye, lè w wè Etazini ap ponpe, ap vole, Larisi gen yon ka nan bouda yo. Ebyen Poutin li di, lòske Etazini kanpe dan di avè l, li pi devan li fè pran de nonbrez sanksyon trè sevè kont li, kote yo bloke tout kont an bank wis yo nan milyadè wis, yo pran pil sanksyon, yo chèche detansyon a nivo 5. ki gen rapò a l'OTAN ki e Ikrèn pa menm nan l'OTAN. Putin rete li pa breathing li kanpe andan di an koko makak. Ebyen di etazini e twò cho li twò cho map kase few. Ebyen Putin li menm li di pa en danje espazini etazini ou pap ka vole dan lespas. Map fon map map map poze map poze la pat sou ou pou konnen mwen son granmoun mwen ye lèm di nou sa les amis poutine sa pa yon nèg piti ditou se yon gason kanson se yon gason kanson ebyen m lè poutine fin di sa bon ameriken yo pa konn ki sen pou yo rele tèt yo cho paske yo wè towo a manyen yo ebyen kisa Poutine ankò li kontinye li fè Poutine li menm pou ewop la se Poutine ki responsab sa a 65 pousan gaz sitou pou tout peyi an ki nan inyon ewopeyèn yo ebyen Poutine di lap kase fe yo aktyèlman la pandan nap pale la Poutine gentan monte gaz la a 65 pousan nan bouda yo. Sa vle di si yon galon gaz te konn ap vann 30 dola, li gentan pase a nenpòt 50 a 60 dola nan moman n ap pale la. Gen kote menm galon gaz ap vann nenpòt 100 dola pandan n ap pale la. Fanatik. Ebyen, lè ou wè Poutine pa t janm fè bak, lè ou wè Poutine kanpe andan dya, Li konn ki kote l prale, li konn sa l gen nan men e l konn ki travay li fè deja, ki preparasyon l te gen sou teren deja. Jiska dat batay la kontinye. Putin fè deklarasyon sou deklarasyon, y ap rete tann pou l di si l pral kanpe. Se kounye a jan Putin kanpe a, li kanpe an gran batayon. L ap fè frap Ebyen Etazini ki te fin mete Ikrèn, Lafrans, Espay, Itali yo fin mete Espay yo fin mete Ikrèn nan kouri. Bon jounen jodi a ou pa tande yo di anyen se lòt afè yo ap regle mezanmi. Bagay yo tèlman konplike nan peyi Ikrèn popilasyon an pa ka sipòte. Ebyen lè popilasyon an yo menm yo wè sa yo oblije leve. yo oblije kòmanse manifeste, yo kòmanse ap di se Etazini ki pwoblèm nan, se Lafrans ki pwoblèm nan, se Almay ki pwoblèm nan, se Itali ki pwoblèm nan, se Espay ki pwoblèm nan, epi yo kòmanse pran lari a an mas. Yo di se pou Etazini retire kò yo nan afè peyi yo, paske se Etazini ki kraze Libi, se Etazini ki kraze Siri, se Etazini ki kraze Afganistan, se Etazini ki kraze Ayiti, Se etazini ki kraze mali. Ebyen yo site non tout peyi etazini la frans yo kraze yo bonbade poutèt richès peyi sa yo gen gaz lò tout kalite materyo e sou sòl ki genyen ebyen se etazini ak la frans avèk lòt akolit yo ki kraze yo nan konsèp sa. poutèt gwo sanksyon e Ikrèn mwen te ka di w Ikrèn li menm se fwontyè Larisi moun sa yo yo pataje prèske menm kilti moun sa yo sanse abiye menm jan m byen si se menm relijyon yo relijyon yo genyen moun sa yo pa gen anyen k diferansye yo mwen ta di w Ikrenyen yo se tankou desandan Ris yo ye mèdam e mesye Ebyen lè etazini li menm li gen enterè pal lap regle la frans gen enterè pa yo yap regle yo vin met men sou ikrèn pou yo di ikrèn atake e la risi e yo konnen ikrèn paka fè fas ak la risi voye zam anba anba pou detwi sa yo genyen ebyen mèdam e mesye la risi li menm li di lap kanpe an koko makak poutine di li lap wè sa si se pa li ki mèt e Larisi e mèt Ewop tou e mèt mond lan. Ebyen lòt lòt gwo desizyon Putin pran, Putin deside kanpe za sou zafè gaz la kon mete mete sanksyon sou gaz la sou yo. Medam e mesye, li ale pi lwen, Putin Se li menm ki jere zafè entènèt pou Lewop, Inyon Ewopeyèn e Lewop. E li vann anpil lòt peyi entènèt. Ebyen yo gen kab ki pase sou maren, sa vle di anba dlo, ki distribiye kouran nan an Ewop la, ki distri pa kouran, ki distribiye entènèt an Ewop la. Putin di, depi sa a kontinye a prale jan l prale la, li menm l ap koupe entènèt lap koupe entènèt lap koupe kab la alò poul lage ewop nan kouri ebyen medam e mesye dim aktyèlman la se avèk teknoloji tout moun ap sèvi se avèk teknoloji tout moun ap fè sa yo gen pou yo fè dim kòman sa pral ye si poutine ta deside yon bon maten li dil koupe kab sa ki distribiye entènèt ki li vann entènèt moun a moun yo, li ta koupe l pandan menm yon jou. Paske tout peyi devlope sa yo, se avèk teknoloji yo yo fonksyone, avèk entènèt yo yo fonksyone chak jou. Di m kòman ou konprann sa, si yon bon maten ou ta leve, ou tande Poutine li ta koupe entènèt pou tout gran peyi sa yo ki gen nan yo, sitou peyi. ki nan Inyon Ewopeyèn nan. Ebyen tout jan ou wè Lafrans, Almay, Espay ap ouvri kò yo a. Yo gen zanno kay yo fèv yo pa ka fè tout bagay. Se Etazini yo kote k ap mete yo devan pou mete yo nan pwoblèm. Ebyen nan chanèl Dani Love 96 la Fanatik, li menm li pa sèlman Di nou sa k gen men nou jwenn de nou de nouvèl enfòmasyon tou pou nou ka aprann ebyen se etazini e se etazini lachin avèk larisi ki vann entènèt sou latè men gason sa yo rele poutin nan li menm pou kontinan ewop la Li gen anpil bagay, anpil bagay, anpil bagay, se li ki vann yo. Sa fè menm lè w ap fè grimas, menm lè ou wè y ap di w yo reyini otan, yo fè sesi sela, li se yon granmoun li konn kote l prale, li konn kote l ap rive. Lòt bagay, e enfòmasyon yo kontinye ap avanse. Poutine li menm. Misye te fè kraze avyon ki te pi gwo nan mond lan. Avyon sa te rele Antonov 225. E avyon sa, kote l jwenn li l kraze l? Se nan èpòt Ikrèn nan li kraze l. Medam e mesye, avyon sa, se te yon avyon ki te mezire, ki mezire e 89 mèt de longè. Ann imajine fanatik, yon avyon ki mezire 89 mèt de longè, ou pa bezwen wè ki avyon l ye. Avyon sa li menm, Antonov 225 sa, se yon avyon ki pou ki gen yon pwa ki apeprè 500 550 a kontinye lè l vid. Sa vle di lè avyon an pa pote anyen, li gen 500 e plis pwa kòm tòn. Sa vle di se yon avyon ki peze 500 tòn e 500 gen dèyè l, medam e mesye. Avyon sa n ap pale lè l vid, se 500 tòn e plis. li peze. Sa vle di m pa bezwen di w ki kantite bagay avyon Antonov 225 sa ka pote, medam e mesye. Aktyèlman la avyon sa, Putin fin fè kraze l la, lame ris la kraze l nan èpòt la, ebyen avyon sa li menm, li, pou yo repare, yo vle repare avyon sa. Aktyèlman la, yo gitan fon kalkil de 3 milya de dola pou yo ta repare motè avyon Putin kraze a. Non sèlman 3 milya de dola, de dola, se anpil kalkil k ap fèt nan espas de 5 an pou yo wè si yo ta repare avyon sa. Sa vle di. Medam e mesye, sa kap pase la a se pa ti koze. Ap gen anpil, anpil, anpil repèkisyon, pa sèlman sou Ikrèn, pa sèlman sou peyi an Ewop, men sa ap fè anpil repèkisyon sou latè, sitou ti peyi pòv tankou Ayiti, anpil lòt ti peyi ki pa gen gwo mwayen. Batay sa kap fèt la a, li gen anpil konsekans, anpil konsefkans grav Mèdam e mesye, lè m di nou sa, bagay yo anpil. Bagay yo, yo vrèman, yo vrèman, yo vrèman konplike, lèzami. Ebyen, Poutine jiska dat poko janm di yon mo malgre reyinyon fèt sou reyinyon, li poko janm kanpe deside pou. Kisa kap fèt eske kilè lap kanpe e kilè lap sispann kraze se bonbadisman chak jou nan peyi ikrèn mezanmi ebyen poutine li menm lòskel konnenl gen tout gwo mwayen sa yo li konnenl gen tout posiblite sa yo sa fè li kanpe dan di li konnen vrèman a ki nivo li ka antre nan batay la li konnen vrèman sal ka fè ak sal paka fè e byen sa fè li kanpe an dan di medam e mesye pandan nap pale la e jan li ye a vrèman anpil moun kòmanse konstate Poutine gen rezon se etazini se la frans se almay se espay avèk lòt ankò ki vrèman pa ki vrèman ap regle afè pèsonèl yo. epi yo mete Ikrèn devan, yo fè al atake Poutin. Men Poutin tou kte ap fè bòn gad, ebyen lè m di w sa, li replike. E lè l replike, mwen pap kache, mwen pa kache di nou sa, li fè anpil, anpil, anpil dega. Men, jiska dat Poutin li menm, li kanpe an kokomakak, li di sa pap rive pyès. sa pap rive pyès. E li menm li konn sa lap fè a. Li konn kotel ka kwaze a mesye yo. Imajine w lè poul ta koupe entènèt. Men l deja kraze yon avyon ki koute dè milye de dola. Yon avyon ki genyen pli de pli de 30 a 40 an ap bay sèvis. Ebyen poukisa tout domaj sa yo ta bezwen fèt. Jiska dat. la a Poutine kòm entèlijan sa yo rele bitcoin nan e kripto monè pa bitcoin kripto monè peyi larisi ta sanble te gintan pran lwa pou li pou moun yo sèvi avèk kòb kripto monè ebyen lè etazini avèk akolit li yo pran desizyon pou yo pou yo bloke tout lajan nèg yo gen nan bank sa vle di ris yo. Ebyen Putin vin a yon lòt strateji. Li di moun yo itilize kriptomonè. Kriptomonè a yo pa ka bay pwoblèm ladan, yo pa ka bloke kòb yo. Ebyen moun kòmanse ap achte an kriptomonè avèk lajan an kriptomonè, kòmanse bay sèvis an kriptomonè. Ebyen jiska dat pandan n ap pale la peyi a, ou pa janm tande vrèman si Larisi ta nan pwoblèm konsa. Èske sanksyon yo vrèman yo fè mal a yo? Sèl sa m panse, m panse nan jou k ap vini yo, li pral gen gwo repèkisyon sitou pou moun ki pa gen gwo mwayen nan peyi Larisi. Paske kanmenm sa pap rete san yon efè. Sa ki pi mal se yo k ap soufri tankou yon peyi kon Ayiti, lòt peyi Sendomeng, Kiba, lòt ti peyi pa t ap ka kenbe. Men Poutin, poutèt li konnen l gen anpil rezèv, li konnen kisa l reprezante sou teren an, sa fè li kanpe an dan di. E, jiska dat pandan n ap pale la, sa yo pa fè twò frap, sa yo pa fè twòp gwo efè negatif sou li. Ebyen, medam e mesye, mwen te kontan pou m te vin e fè ti analiz, pote lòt enfòmasyon sa yo pou nou, e pou nou te ka konnen sa k ap pase nan dosye e Larisi avèk Etazini, avèk Ikrèn. Malerèzman Ikrèn se li ki pèdi. Jiska dat Etazini avèk lòt akolit li yo pa sispann voye zam an Ikrèn. Men yo konnen vrèman sa y ap fè se grimas y ap fè paske yo p ap ka kenbe devan Larisi, mètdamzemesye. Ebyen, mwen te kontan pou m te vin pote ti enfòmasyon sa yo pou nou, lèzami. Mwen toujou ka toujou, m ap ka toujou di nou mèsi pou pasyans nou, mèsi pou konfyans nou pote an mwen, paske nou kontinye ap bay mwen love la, nou kontinye ap gade videyo yo, nou kontinye ap pataje yo. E ou menm ki poko fè sa, fè l, mwen kwè travay sa p ap kanpe nan wout, avèk fòs, avèk bakòp ou. W ap ka toujou ede nou rive pi lwen avèk travay n ap fè a. Nou te kontan pou n te vin pote ti enfòmasyon sa yo pou nou pou nou mèdam e mesye. Mèsi pou konpreyansyon nou. Na m ale, n ap kwaze nan yon lòt videyo mèdam e mesye.